Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon RL prod de retour aprè yon semèn nou fè silans du ak yon sanksyon de youtube ebyen eh nou la nap gade kòman bagay yo te ye donk on a poze la vwa sur RL news e m te mande nou poun te fon pase e se sak fèm di nou ke se evidan poun kapab toujou abone sou lòt chanèl ki afilye ak RL Prod yo, RL News, My Info Prod epi RL Media Pro. Donk bokou de jan m apèl pou mwen di men RL Prod sa k pase paske nou pa tande w, nou nan enkyetid paske jan peyi a ye la bagay yo vrèman vrèman pa bon donk se ta toujou evidan pou n tande bri w. Ebyen m ap di moun sa yo mèsi bokou, mèsi le fèt ke nou te pran swen pou nou te rele m paske. Sa prouve tout senpleman gen yon lyen enseparabl antre les fan e les jan de RL prod. Merci anpil sa fem du byen e map toujou la pou nou, map toujou la poum enfome nou. Donk nou toujou di ke se chèn nou renmen anpil, se chèn ki pa renmen bay manti, chèn sa si e. Genyen yon moun ki renmen woy woy ou pap abone sou li si gen yon moun kòmsi atravè tit yo ki toujou ap mete yon seri de bagay m ta kapab di ki pou fè moun vin gade ebyen ou pap abone sou li paske nou menm nou just rete nan liy verite a men apèl sa yo mesaj sa yo fè nou konprann ke nou fè yon travay ki pozitif e nou pap gen gwo tèt nap kontinye travay Jiskaske m ta kapab di nou atenn limit lan. Nou poko nan limit lan. Alò brèf, mèsi anpil. Mèsi a tout fanmi ki Kanada, Etazini, Lafrans, enpe patou atravè lemond. E se pati pou sète nouvèl emisyon. Vitelòm a pale, men je kwa k se yè aprè midi. Li lage yon voice. E maten an la nou menm, nou vin fè le pwen sou voice Vitelòm nan. Vitelòm lage yon voice ki dure anviron 8 minit. Si w ap tande byen, m ta kapab di si se yon disètasyon w ap fè, ebyen w ap di ke Vitelòm tounen an derizyon lapolis ankò yon fwa. Li pale avèk TT. Nan yon lojik pou di, ekoute, Teriel Telus, sa w ap di yo, gen anpil nan yo ki vrè, men gen anpil nan yo ki pa gen yon par de verite. E la a, m ta kapab di, li jwe l entèlijans sou TT. Li jwe l nan yon pèspektiv, m ta kapab di, pou montre TT ke l ap fè yon travay ki enpòtan. Jan bagay yo ye la nan peyi Dayiti, TT pa yon moun ki ta dwe ap viv nan peyi etranje. Bandi pa ta dwe ap fè TT viv nan peyi etranje. Men, se sikonstans ki oblije sa. Se fason nèg yo ap mennen peyi an ki lakòz bagay yo konsa. Epi l di Tete, Ben, ou te kapab minis. Ou konprann? Si se yon peyi serye vrèman, ou te kapab minis. Sa vle di, Vitelòm ap jwe yon jan m ta kapab di pou Tete yon ti jan bliye, paske lè w ap fè lwanj pou yon nèg, nèg la ta gen tandans pou l di, O, misye ap fè lwanj pou mwen, donk m p ap manyen l ankò. Tete, on apèl sa strateji. Donk, Eeh eske w pral antre nan lojik sa a? Ebyen mwen menm mwen pa kwè. Antouka Vitelhomme montre ke ankò yon fwa se yon nèg ki pwisan. Yon nèg ki pwisan e ki na peur de ryen. Paske pa rapò ak operasyon lapolis mennen, lapolis. Daprè anpil moun antre nan fyèf Vitelòm, gen menm moun ki di ah Vitelòm ta pran bal patati patata, ebyen mwen m tap tann e jounen jodi a la m ta kapab di Vitelòm pale e Vitelòm di li menm nèg sa yo pa ka fè l anyen sa vle di kisa? Tande byen wi lè Vitelòm fè yon deklarasyon konsa se pou l di ke ebyen li menm li pa pè pèsòn e chat konnen rat konnen barik maya rete an plas. Sa se yon teorèm Vitelòm mete an aplikasyon ankò yon fwa pou di nèg yo, Ekoute, mwa je swi la, nou pa ka fè m anyen. E li fè dè menas, menas pou lage yon seri de vòys, paske bagay yo te pale. Men, depi byen lontan, Vitelòm te menase pou di yon seri de bagay. Vitelòm di gon seri de baz, se yo k mete l. Se li k te la nan patisipe pou kapab mete gouvènman sou pye. Donk na va konprann, m panse ke se evidan pou nou tande Vitelhomme. M ap pran nòt ankò Theriel Thelus. Pandan Theriel Thelus ap pale, l ap di ke m gen anpil nèg pèdi. A! M p ap bay, m p ap, m p ap rete sou sa. Rezon, Lè nèg yo gen ti bagay nan men yo fè yo voye monte. Men m panse w t ap di lapolis te antre nan fyèf mwen, m te sezi 2 bakòp, m te sezi 3 bakòp, li ekipere youn, li ekipere 2. Men se byen konte e mal kalkile. W ap voye monte pou granmesi. Kontinye travay ou frè m. M apresye w, konesans ou, eksperyans ou. mwen ankouraje w e m konprann li trè fòmal pou yon nèg sèvo tankou w ki vle ede yon peyi pou Ariel Henry pa mete w se sekretè deta la sekirite piblik li pa mete w minis jistis bon menm sèvis ransèyman l pa bezwen mete w ladan paske w gentan ransenye yo bay twòp enfòmasyon e pandan w fè tout efò sa mwen yo pa ba w 10 milyon goud la yo mechan mal konprann frè m sè m yo. Map di nou yon ti bagay. E m vle nou konprann mwen m pa ba nou yon lòd. Men m jis ba nou yon konsèy. Depi se aktivite ki nan zòn mwen an, eseye fèmen pòt yo pou mwen. Pou evite twòp beny de san. E m panse nan lè pou nou reprann aktivite nou, map fè nou siy. Paske nou gon batay. ki pa piti, ki pa ka fè m pè, ki pa ka entimide m tou. Paske tout nèg konnen yon konba rete yon konba. Epe yo nan men yo, epe m nan men m. N ap avanse. E m ap di, oken nèg pa ka entimide m. Oken nèg pa ka enpresyone m. Rezon. M konnen chak nèg ki sou tè sa la yap viv yon tan yo prale pa gon nèg kap fè gwo wòch mouri jodi mouri demen se menm mouri a e map di klèman m paka tonbe devan ti nèg map mouri paske m vin pou m mouri men ti nèg paka jete m sa se klè e m jire devan sa. tout sa kap fèt yo la, dè fò nou ta ase kòman m ta ka di pa gen bon sans la polis fè operasyon m pa di la polis pa fè operasyon m pa ka anpeche la polis fè travay li men pa w kont la polis ta vini la l ta konstate tout dega ke l fè an nèg ap voye monte fè makak pran blende kouri monte kouri desann fè rara lò pa egzanp ou itilize Bon ou mèt te vin avèk 20 blende la e lòt ki deyò yo? Ou vin la ou kraze yon ti kay malere, kraze yon chanm kav, wap fè grimas. Sa sa itil? Lè w fè sa pa ok banm eksplike yon bagay. M vle nou konprann mwen popilasyon an. Ou parèt la an materyèl ou kraze yon kay e chèf met deyò yo. Kay sa yo kiyès kap dòmi ladan yo? Map toujou ka sezi yo. Kap toujou ka bonboche la dan yo. Sa e fè pè. Sa e wont nap fè sèvi kòlè mesye. Si e bakòp yo n bezwen, mande m yo. Jan w te fè a e kamarad. E si w pèsiste plis. Kòm ou di konsa ke wap kenbe m san souf. Map lage vòz yo nan lari. Depi w pèsiste plis. Depi w anmède kò w map lage vòs yo nan lari. E rezon k fè m pa gentan lage l deja. E kamarad la k te sou ling nan. M pa vle twonpe l. Men apre sa m tap fè w rete. Voye monte fè makak. Silvouplè moun sou wout frè. Moun taba yo. Mande nou fèmen pòt aktivite nou. Machin yo silvouplè pa sikile nan teritwa pam nan nan moman ke map bata a nèg yo. Nèg yo mande n batay, nap batay. Nèg yo vle batay, nap batay. Map mouri, map gon ranplasman. Ranplasman m nan ap mouri, lap gon lòt ranplasman. Nwa sur blan, nou prale jiskobou. E nèg kap vini an tou, Li mouri lap gon ranplasman Gen de chwa Ou pran konsyans mwen pran konsyans Nap gon stabilite Ou pa chwazi pran konsyans Mwen menm mpa pral pran konsyans pou ou Poum fè tèt bese devan ou Ni poum akokiyem devan ou Afè wap pale de 10 milyon de goud la Hay fè wont sèvi kòlè Bon lè w bezwen m nou pale Lè poun rankontre nou rankontre Epi kounya wap pale de 10 milyon de goud E paske m te ka di w swadizan sak polisye yo, yo pa gen bon sans. Si yo te gen bon sans, mezanmi, yo t ap aksepte pran risk la pou nou. Lè w ap antre minisyon, m ap konnen avan yo. E yo menm e ti grenn n ap teke ba yo pou y al fè makak epi y ap pwopoze. Antouka, m p ap di anpil bagay. Mande tout moun ki nan andwa m yo. fèmen aktivite yo. Tout veyikil ki ta vle sikile nan andwam nan, aranje yo. Moun ki nan Bèlvil ki konnen li pa fè pati de lekip, fon ekate espas yo. Silvouplè. Vivi Michèl moun ki konnen li pa fè pati de lekip, fon ekate espas lan. Silvouplè. Pou n evite twòp masak. Pou n evite twòp beny de san. Paske alagè kòm alagè. M deja pwason m paka pè dlo M deja nan gè m paka fè bak Epe m nan men m m ap avanse E m prale jiskobou Kote nou vle l la la m ap rive avè nou Jan n vle l la konsa m ap pran l Nou pran konsyans m ap pran konsyans Nou pa pran konsyans a la gè. Kòm a lagè. Inosan kap kontinye peye pou koupab paske nèg kap voye w la l pap vini. Yon nèg chèf met pye w atè. Bon w pa chwazi met pye w atè, ou chita w ap monte desann sou yon blende, w ap fè ti foto, fè makak. Grimas. Dayè ou wè menm Teriel kap pale la. Si nèg ki te nan lari yo vle dil yap dil sa yo jwenn pou yo monte fè makak m grimas antouka mwen m di nou sa e paske m te gen respè pou enstitisyon peyi m ki rann ke lè nap fè tout sa n tap fè yo m te abese m devan nou men imedyatman kounya la nou menm nou pa konprann nou panse ke nou se sèl wa dè wa epoutan gon sèl wa li rele gran dye di jewova Gon sèl mèt ki rele mèt Olorum. Depi 2 moun sa yo pa bay pasaj, pa gen nèg ki ka fè m anyen, pa gen naw kap taw. E m di nou sa, mwen menm, mwen menm, mwen menm, dayè n konn vwa kap pale a. M pa bezwen fè plewonas. Nèg pa janm twonpe m 2 fwa. E oken negosyasyon pa ka detounen atansyon m. Pozisyon m nan m klè sou li. Mwen te di l, mwen redi l e m pap pale sou li ankò m pa nan fè pleyonas. M swete premye minis lan pran nòt pou l ede Theriel Thelus mete l sekretè deta a la sekirite piblik, mete l minis jistis. On nèg konsa ki bezwen ede on peyi l pa ka ap pase mizè. On nèg konsa k bezwen bay èd li l pa ka ap soufri deyò. Ekri anbasad la voye l vini rapid la pou n gentan bay misye plas li pou l ka fè gwo djòb paske l enpòtan pou misye bay peyi a soutyen. Mèsi frè m yo. M kontan tout sa k t ap tande m yo pran bon sans nou pou n tande m. Frè yo, evite. M pa pase pèsòn moun lòd non. Valerio Canez, El Shaddai, m pa pase nou youn lòd. M pa pase nou youn lòd non. Men m swete ke nou tande lekout. Evite lari a nan moman. Mèsi. M sòti nòt sa a pou m fè nou konnen ke mwen kanpe an en sèl òm e m ap batay jiskobou. Rezon, sa k ap pase nan peyi a, li pa pwoblèm gouvènman, li pa pwoblèm geto, li se sèlman yon pwoblèm de konsyans. Yo pa vle pran konsyans. Mwen pa chwazi pran konsyans. Li pa chwazi pran konsyans. Sa vin mete nou nan destabilizasyon. Nan ensekirite total. M gade Gauthier k ap pale. Ki di ke l ap kenbe m san souf. Clivens ap pale. lap voye monte Sao pa fèm pè ni li pa ka entimidem. Vitelòm le roi de la basse cour il a parlé une nouvelle fois nan premyè voice la nou te tande Vitelòm ki tap toune an derizyon lapolis ki li menm te pwofite fè yon bilan pou travay lapolis nan kad operasyon tònad sila a. Operasyon kote ke daprè li menm pa gen anyen ki fèt. E de conclure nan dezyèm voice lan, Vitelhomme mande tout biznis nan block li pou yo fèmen paske kelkeswa moun ki pase nan zòn sa yo kapab viktim. Hier, j'ai un ami qui m'a envoyé une petite voice et puis il m'a dit li manke mouri nan block Bò Eddy One lan paske te gen yon afwontman la, li te sou yon machin e pi lè yo rive sa w tande a la bal deklannche gen 2 moun m kwè ki blese. nan afole. Donk sa vle di bagay la te vreman, vreman durr. De fwa bagay yo konn vreman durr men ekoute, pou les chefs de gang, sa pa reprezante anyen paske yo menm yo pa pè anyen. Martine Moïse a parle. Martine Moïse nan yon voice ki durr anviron 13 minutes et 54 secondes, li pale de asasina mari li ankor. Se te nan okazyon. 19 mwa asasina prezidan Jovenel Moise e el a di sa. Frè m ak sè m nan peyi Dayiti ak nan dyaspora a, sa fè 35 lane pèp ayisyen ap goumen pou jwenn demokrasi, pou bati yon leta fò, pou gen lapè ak devlopman ekonomik blayi e ogmante chans pou lavi miyo. Pou gen yon leta fò, se yon obligasyon pou pèp la al vote nan bon jan eleksyon. L ap vote pou kandida ki gen bon jan pwogram, ki ka di l aklè kisa li gen nan djakout li kòm pwogram, e kòm solisyon a pwoblèm peyi a. Se vòt pèp la k ap fè kandida sa a apre eleksyon an rive kòm otorite nan tèt pouvwa egzekitif la ak pouvwa lejislatif la. Wòl yo nan tèt Leta se rive fè pwogram yo te pwomèt pèp la nan moman yo t ap fè kanpay la ateri pandan y ap dirije Leta. Depi 16 desanm 1990, pèp la ap goumen pou ke 7 fevriye chak 5 an, se yon prezidan eli ki ranplase yon lòt prezidan eli. Se menm bagay la pou palmantè yo ki fè pati de pouvwa lejislatif la. Lè yo rive nan tèt Leta a apre eleksyon, e ke yo vin otorite ki lejitim nan pouvwa egzekitif ak pouvwa lejislatif la, yo vin ranfòse pouvwa jidisyè a e pèmèt ke rejim lalwa a blayi sou tout teritwa a. Kidonk, lè se pèp la ki vote pou mete otorite nan twa pouvwa Leta yo, desizyon k ap pran nan nivo twa pouvwa sa yo gen lejitimite ak legalite. Malerezman, depi pèp la fin vote konstitisyon an 29 mas 1987, oligak kowonpi ak politisyen vyolan refize respekte règleman demokratik yo. Yo refize respekte vòt pèp la. Se ak vyolans sèlman yo vle pran pouvwa a. Lè poutchis yo sèvi ak vyolans politik pou fè san pèp la koule, pou yo ka vòlè pouvwa a, yo mache sou manman lwa peyi a. Yo krache sou prensip demokratik yo. Lè sa a, Sa yo fè a rele koudeta. Depi 1987, se sot nan koudeta, tonbe nan koudeta, ki trennen dèyè l mizè ak dezolasyon, ki lage pèp la nan kouri l ye jodi a. Nou bouke e nou pa dakò. Jodi a 7 fevriye 2023, nou te dwe ap patisipe patriyotikman avèk onè, diyite nan selebrasyon premye ane manda 59 vyèm prezidan peyi a ke pèp la te dwe chwazi nan eleksyon. An menm tan tou, peyi a te dwe ap selebre premye ane 51 nyèm lejislati a ki te dwe kòmanse fonksyone depi dezyèm lendi janvye 2022. Olye de selebrasyon ak Komemorasyon se yon maswiy fe y ap fè pèp la monte paske chak jou mizè l ap ogmante, chak jou se plis soufrans. Li wè jodi, li pa ka fè plan pou demen paske l pa konn kisa demen ap di. Li pa konn si l ap vivan toujou. Eske se yon vi? Pèp la pa dakò kontinye viv konsa. Olye peyi Dayiti ap selebre demokrasi, se yon kochma l ap viv. Yo asasinen 58 tièm prezidan Dayiti, prezidan Jovenel Moïse le 7 jiyè 2021. Yo te di depi prezidan Jovenel ale, tout bagay ap chanje. Wi, tout bagay chanje vre. paske sa vin pi mal. Yo touye Jojo, yo tou fè zewo. Ensekirite, lavi chè fè pèp la pa ka reziste ak vant kòde. Lè oligak kowonpi politisyen vyolan pa bò isit ak lòt bò dlo mete ansanm pou touye yon prezidan, se yon gwo krim ki fèt kont nasyon an, kont manman lwa peyi a, kont pèp la, kont demokrasi, kont chat demokratik rejyonal la. Apre asasina odye Prezidan Jovenel Moïse la, asasen yo ki te pè volonte popilè a aranje yo pou pa janm gen eleksyon, pou pèp la pa patisipe nan desizyon politik peyi l. Bon mesye, kisa nou pè la? Yon pèp ki chita an silans malgre n ap toupizi l? Epi nou pè sa? Sèl zam pèp la gen nan men l, se zèl kat li wi. Asasen yo mete pye sou kou lajistis, yo domestike l pou pwoteje tèt yo. Pèp la reponn, bat chen an, tann mèt li. Ti pèp ou a ki an silans sa a, se lanbi l l ap boukannen wi pou l sèvi ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. Kreyòl pale, kreyòl konprann. Jodi a 7 fevriye 2023, moun ki fè koudeta touye Prezidan Jovenel Moïse la ap travay kont rejim lalwa, kont lajistis, kont demokrasi. Nan zak y ap poze, yo kanpe anfas Konstitisyon an, anfas souverènte peyi a, anfas enterè pèp la depi 19 mwa. Moun sa yo reprezante yon menas pou chak grenn Ayisyèn, chak grenn Ayisyen, ke l ann Ayiti, ke l nan dyaspora a. San vòt pèp la, yo vle rete nan tèt leta a avèk benediksyon enmi fawouch peyi Dayiti yo. Kijan nou fè rive la, kote lalwa ak prensip demokratik yo pa respekte? Depi plis pase 20 lane, gen yon gwoup oligak kowonpi ak politisyen vyolan ki bezwen jere byen ak pouvwa leta a san yo pa ale nan eleksyon. Chak fwa gen eleksyon, yo konteste l, menm lè l respekte tout bon standa nasyonal ak entènasyonal. Yo pran pretèks kontestasyon an pou ouvè vàn vyolans lan. Yo boule, yo touye, yo kraze, yo brize pou alimante enstabilite politik, pou yo ka fè koudeta, enstale gouvènman poutchis tranzisyon ki kont enterè pèp la, ki kont demokrasi, ki kont bòn gouvènans. An 2017, apre Prezidan Jovenel fin demokratikman eli, oligak kowonpi ak politisyen vyolan kòmanse yon kanpay vyolans ak gang kont peyi a pou fè koudeta. Pandan katran edmi, yo boule mache ak machandiz ti machann yo, yo boule lekòl ak ak sant fòmasyon pwofesyonèl, yo boule komisarya polis, yo boule tribinal, yo boule meri, yo boule e vòlè biznis malere, yo entimide popilasyon an ak vyolans gang sou barikad, yo menm rive kidnape malere, zam ak bal debake pou gang pou afebli otorite konstitisyonèl, atake fondman leta demokratik peyi Dayiti. Tout atak sa yo fèt kont pèp la, kont demokrasi. Yo menm rive touye 58 tièm prezidan konstitisyonèl peyi a, prezidan Jovenel Moïse, 7 jiyè 2021. Objektif tout vyolans sa yo, se te pou pran kontwòl pouvwa leta a, epi enstale yon gouvènman tranzisyon pou piye tout resous peyi a genyen. Yo fèmen je Prezidan Jovenel, men yo tou ouvri je pèp la. Yo touye Prezidan Jovenel, men apre 19 mwa, vyolans lan tèlman byen chita ke gang ap atake lapolis. Humm! Ala traka! pa kadre ak sosyete demokratik pèp la ap chache a. Kondoleyans ak solidarite ak tout viktim yo. Nan 19 mwa ki sot pase la, oligak kowonpi ak politisyen vyolan depanse 407 milya de goud kòb taks pèp la san pa gen okenn pwojè ki fèt. Se pou sa yo te vle fè koudeta. Se pou sa puchis yo touye prezidan Jovenel. Gen 2 mwa dsa, 19 desanm 2022, putchis yo fè yon lòt bidjè ki depase 267 milya goud. Pou pèp la pa wè sak nan bidjè a, yo fè sit entènèt ministè finans lan pa fonksyone. Lajan taks pèp la ap disparèt nan fènwa pou lal plen pòch. Pandan 19 mwa, poutchis yo alimante e ranfòse gang yo. Pandan 19 mwa, poutchis yo pwoteje trafik zam. Pandan 19 mwa, yo ap fè vyolans sovaj kont fanm, gason, timoun. San pèp la pa janm sispann koule. Pandan 19 mwa, yo fè vyolans sovaj sou pèp la ak lavi chè, grangou, malsite k ap demantibile l. Pandan 19 mwa, yo pase konstitisyon an anba pye nan fè on pakèt akò degrenngòch ki pa menm nan enterè pèp la, ki pa kadre demokrasi. Pandan 19 mwa, yo fè tout sa yo kapab pou kase fèy kouvri sa nan dosye ankèt asasina Prezidan Jovenel Moïse. Pandan 19 mwa, pèp la ap fè rezistans. Pandan 19 mwa, pèp la ap kontinye goumen pou jistis ak demokrasi. 19 mwa apre, asasen yo kòmanse pran sant lanbi pèp la boukannen an. Pèp la pral sèv ak kòn nan pou sonnen rasanbleman. N ap mande tout peyi ki deside bay sipò yo nan zafè sekirite, ranfòse lapolis, ranfòse lame pou yo ka vin pi pwofesyonèl, pou yo ka goumen ak gang yo. Depi 19 mwa, tout desizyon ekonomik ak politik ki pran pa an favè pèp la. Li nan peyi a lap soufri pandan ke dyaspora sou lòt bò tou ap soufri. Jodi a 7 fevriye 2023, peyi Dayiti pa gen ni prezidan ni palman konstitisyonèl pèp la chwazi nan eleksyon. Pèp la, èske sa nan enterè w? Jodi a 7 fevriye 2023, gen yon pakèt bout papye kap siyen ak de twa moun yo di ke se akò. Pèp la, èske sa nan enterè w? Kidnaping ki fèt sou malere rapòte milyon. Pèp la, èske sa nan enterè w? Trafik zam ap fèt. Moun yo bay pote zam yo pa menm gon bon soulye nan pye yo. Se sou ou pèp la, zam sa yo pwente. Pèp la, èske sa nan enterè w? Trafik zam se gwo chabrak k ap fè kòb. Pèp la, èske sa nan enterè w? Nou nan batay pou lajistis triyonfe, se pou sa w ap boukannen lanbi pou ka sonnen kòn nan. Nou nan batay pou demokrasi blayi, se pou sa w ap sonnen lanbi rasanbleman an. Nou nan batay pou diyite ak souverènte peyi Dayiti respekte, se pou sa w ap sonnen lanbi rasanbleman an. Nou nan batay kont nouvo esklavajis yo, Kote l ye a? M konnen ke Boukman kontan. Grenadye! Grenadye! Peyi Dayiti se pou nou! Pa bliye ke nan batay la, se bò kote nou m kanpe. Mwen konn doulè nou. Ansanm n ap batay pou ke ane 2023 a nou pote laviktwa sou fòs fènwa. Ane 2023 se ane jistis. Ane 2023 se ane libète. Bon konba. On est de retour e nou retounen an fòs e nou retounen pou de bon e nou pral fè yon maksimòm de prekosyon pou ke jan de sanksyon sa yo nou pa ekope yo ankò menm si se te pa de notre fot men de tout manyè nou pral swanye videyo nou pi byen paske youtube la li vreman egzijan jounen jodi a. Anpil moun ap tann kilè pou bagay yo chanje paske jan bagay yo ye la fòk yo chanje. E chanjman eske se pou jodi a ou pou demen? Ebyen nap tann toujou paske nou konnen ke nou se yon pèp ki rezilyan.